Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yon sitwayen k ap eksplike kòman yon limena manke fè kidnape l. E ou ka andedan lakay ou frè m ak sè m k ap koute m, gon moun ki vin rele w, moun nan pa konnen non l just vin rele w, li di w men gon moun k ap mande pou ou, epi lè w debake, sa ki pase, moun sa a se kidnape. Li vin fè kidnape w. Chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Frè m ak sè m k ap koute m, M gon nouvèl pou ou. Pandan dènye moman yo la a, li trè trè enpòtan pou popilasyon an pran anpil anpil prekosyon paske maregwen ap vole, nou pa konn ni mal, nou pa konn femèl. E mesye yo silvouplè, li trè trè enpòtan. pou ke nou trè veyatif nan lari a, gon seri de bèl fanm nou konn ap gade, se bèl malè yo ye. Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yon sitwayen k ap eksplike kòman yon limena manke fè kidnape l. E ou ka andedan lakay ou frè m ak sè m k ap koute m, gon moun ki vin rele w, moun nan pa konnen non l just vin rele w, li di w men gon moun k ap mande pou ou, epi lè w debake, sa ki pase, moun sa a se kidnape li vin fè kidnape w. M pral rakonte w yon istwa e m pral ba w imaj tou. Aksyon sa ki pase. Nan Petyonvil, Medam, Matmwazèl e Mesye. Ou kapab wè son bèl limena. Ayayay gen Bondye. Bèl ti grenn, nèspa? A wi. Son bèl limena first class. Ebyen pèp ayisyen, dèyè ti videyo sa, dèyè bèl limena sa, gon istwa ki pa piti ditou ditou. Nan zòn Petyonvil, selon sa sitwayen an fè nou konnen, li te rete lakay li nan dat ki te 4 me a, pèp ayisyen. Li te anviwon 8 è nan aswè, epi gen yon vwazin ki bò lakay li a ki vin rele li. Ebyen rele vwazin sa vin relel li dil maril ap mande pou li. Donk kòm etan done vwazin nan ki vin relel la mari vwazin nan son doktè pèp ayisyen dabitid. Lè doktè a voye rele li se paske doktè a konn pa byen, paske doktè a soufri maladi sik. Ebyen, misye ki abitye kouri ale lopital ansanm avèk doktè a, kisa l pral fè frèzesè byeneme? Ebyen, li tou pran kle li. Li pran bous li epi l soti, l ale kot vwazin. Pou pwoteje idantite sitwayen an, n ap rele l Simeyon pèp ayisyen. Lè vwazen Simeyon rive kay vwazen k te voye rele l la, li jwenn de moun k ap pale. Doktè a ansanm avèk on dam. Li di bonswa e dam nan deklare, A, m ap chèche yon sèten Simeyon, yon zanmi mwen ki rete nan zòn sa a. Men, vwazen Simeyon ki parèt, fi a di l ap chèche Simeyon, li pote menm non ansanm avèk moun ke l ap chèche a, men, moun sa k ap pale ansanm avèk doktè a, doktè a voye rele l pou li a, l pa konn fi a ni an pent, ni an penti. Fi a kontinye bay detay, li di konsa wi se Siméon m ap chèche, yo di m li rete anndan, li gen yon Hilux blan, e efektivman mesye a gen yon machin konsa. Li di mwen menm mwen soti anlè Fò Jak, donk. Se pandan map soti anlè a map desann, machin mwen pran pàn. Sa vrèman deranje m, mwen rele moun pou vin remoke machin nan, men m peye non m poko fin peye machin nan. Donk li pase tcheke Simeon silvouplè pou ke li kapab ede l pèp ayisyen. Lè vwazen Simeon li menm fin tande dam nan. Li pa konn fi a ni an pent ni an penti. Peyi a pyeje, misye ap vire do l pou l ale. E lè sa, vwazen ak vwazin ki te rele l la di ebyen, gade sa w ka fè. Ede dam nan. Men bèl dam. Rapidman pèp ayisyen. Dam nan kòmanse pale fransè. Se fransè ak anglè sèlman dam nan ap pale, selon sa sitwayen an eksplike nou. L ap chèche kapte atansyon mesye a pou mesye a konprann ke li pa nenpòtre ki. Eske tu comprends? L ap di Simeyon ede m, ede m. Donk. Mesye a li menm ki pa t menm gen lajan sou li, misye gen sèlman 25 dola ameriken ansanm avèk 1500 goud. Dam nan di l konsa, li bezwen 10 mil goud pou l peye moun k ap vin remoke machin nan frèzesè byeneme. Kounya la a, medam, matmwazèlz e mesye, sitwayen an pral poze limena kesyon pou l di l, Men, se ki kote machin nan an pàn lan? Fi a di l konsa, Bò restoran Magdouz wi. Restoran sa ki twouve l toupre Giant nan Petyonvil, frèzesè. Eleman di, Pa gen pwoblèm. Ebyen nan zòn ou di a, se kote mwen konnen, papa m gen yon kay ki tou prè a, kisa m kapab fè pou ou? M ap fè pran machin nan, mete l nan lakou a, epi nan demen w a vin chèche l. Kòm l ap ta. Fi a di mesye a non m pa konn papa w m pa aksepte men ou vin kote m ou vin mande pou ou vin nan zòn ou mande pou moun ou pa jwenn moun nan m pa konnen w epi m chwazi ede w ou konnen nan ki zòn ou t antre a ou te ka aksepte kite machin nan epi nan demen w vin chèche l fi a di non li pa konn papa e l gentan rele moun pou vin remoke machin nan men pèp ayisyen m vle ou konprann. Simeyon sila a l ap travay nan lapolis. Se sa l fè nou konnen. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, misye di dam nan konsa, Ebyen, si toutfwa ou pa santi ke w an sekirite, m ap rele yon bakòp polis pou fè remoke machin nan, yo ap mete l nan komisarya Petyonvil la. Yo ap depoze ou lakay ou. Dam nan di non non non non non pa bezwen rele la polis. M deja fè moun deplase pou ke yo vin pran machin nan. Kèt, misye vin konprann on lòt bagay li di, bon m ap rele la polis pou ou pa aksepte, m di w m ap mete l lakay mwen ou pa aksepte, men sa k ap pase konsa. Ebyen medam matmwazèl e mesye. Pandan misye kanpe deyò a nan fè nwa ansanm avèk dam nan, bèl dam, li gon bèl wòb sou li, wòb byen chè, e dam nan chaje ansanm avèk bijou, se sa sitwayen an fè nou konnen. Misye pral di dam nan, kòm etandone m di w m ap tcheke lapolis ou pa aksepte. M di map mete machin nan kay papam ou pa aksepte ebyen mwen genyen sèlman 25 dola ameriken ak 1500 goud men m genyen kèk fich gaz kèk fich gaz nan machin mwen map ba ou yo donk mèdam matmwazèl e mesye nou kapab gade imaj sa donk. Sa a se machin sitwayen an ki kanpe devan an, sa se dam nan ki bò machin nan. Ebyen pèp ayisyen, sa ki pral pase? Dam nan pral di misye konsa, A! Ebyen ou mèt ban mwen yo. Fi a bay misye, misye bay fi a 25 dola ameriken an. Li ba li fich gaz. E non sèlman sa tou, li ba li 300 dola ayisyen. Epi l redi fi a ankò, si tout fwa ou pa an sekirite, kòm l ap nan nwit, m ap rele yon bakòp, fwa sa a. Se pa pou al pran machin nan mete nan komisarya a, men pito se pou kapab pran machin nan, se pou kapab pran ou al depoze ou lakay. Dam nan di non, li pa bezwen bagay konsa. Sa ki pral pase nan dosye a, lè misye wè sa l di kèt, la a gon bagay ki pa dwat frèzesè. Rapidman kisa li pral fè? Li travèse anfas la, gon zanmi l ki rete tou prè a, zanmi sa ki gen kamera lakay li, li te pakin yon pikòp devan kay zanmi an paske pikòp la te gen pàn gaz pèp ayisyen. Li di zanmi an konsa. Monchè mete kamera w la sou mwen byen fokis, byen kadre l sou mwen, mwen deyò a ansanm avèk on dam, m pa fin twò konprann dam nan. E sa w tande a pèp ayisyen, zanmi an pral fè sa polisye a mande l la. Donk se pou on polisye l ap travay nan lapolis. Li pral fè sa ke zanmi an mande l la. Li fokis kamera a sou li menm ansanm avèk fi a ki deyò a. Ebyen medam matmwazèl e mesye, dam nan fin pran kòb la, li pran fich gaz, paske misye pat genyen dimil goud pou l bay fi a. li ba li 25 dola ameriken, li ba li tou, li ba li 1500 goud la, e non sèlman sa tou, li ba li 2 fich gaz. Lè fi a prale, yo chanje nimewo telefòn, e dam nan pral di l konsa li rele Rachel. Dam nan deplase vre, li ale fè wout li. Epi misye li menm, li rantre lakay li. Kèk minit apre, ebyen, eh telefòn misye pral sone, paske l te chanje nimewo ansanm avèk fi a. Fi a di l konsa, A! Monchè, yo pa pran fich gaz la nan men m non. Li di l konsa, Ebyen, sa w te vle, m ap pote fich gaz yo pou w paske yo pa pran l. Simeyon di l konsa, A! Ou mèt kenbe yo, ou ka fè lòt moun kado yo paske s on byen m t ap fè. Ou mèt kenbe yo. Men pèp ayisyen, misye ki pa tèlman fin konprann fi a kisa l pral fè? Li deside pran yon lòt machin kòm etandone dam nan te di l konsa se bò Mak 12 machin li anpàn. Dam sa ki t ap site non pakèt gwo moun. Nan petion vil gwo boujwa l konnen. E dam nan te genyen yon iPhone dènye nivo nan men l, dènye nimewo, gwo Samsung, 2 telefòn pèp ayisyen. Rad ki sou li mesye a eksplike ke rad sa vann nenpòt 6 a 800 dola ameriken, bijou pèp ayisyen se or. Cheve dam nan yon bagay ekstraòdinè, li pa ka fin konprann fi a. Fi a di l konsa, Enben fich gaz la moun yo pa pran se ke li te jwenn ansanm avèk mèt restoran Mak 12 la, enben li ba li kòb la, li peye moun yo. Misye deside pran lòt machin pou l fon monte anlè a pou l al gade vrèman èske sa dam nan te di a se vre. L al mennen ankèt pou l konnen kiyès moun sa te ye. Paske l pa konprann fi a, li di l ap rele lapolis. On peyi ki gen pwoblèm sekirite etsetera dam nan pa vle rantre dosye lapolis nan koze l. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, Pandan misye pran machin li lap monte lap monte, lè l rive nan koub anba montay nwa, bò kawach la sa ki pral pase? Ebyen gen yon moto ki kwaze devan l. Moto sa ki kwaze devan l epi limyè moto a tèlman fò, li kanpe. Epi moun ki sou moto a menm wè l pa ka wè vizaj li. Epi moun sa. pral di misye yow patnè m retounen lakay ou menn retounen lakay ou ou twò bon moun pou m ta fè w sa ou pa wè fi a se kidnape l vle kidnape w retounen lakay ou patizan. Eleman sa ki ta pale ansanm avèk nou twò, ki ta pale ansanm avèk nou pèp ayisyen. Misye fè nou konnen l tèlman sezi, ebyen sa ki pral pase se ke pou l derape machin nan, pou l kase tèt tounen, machin nan mouri 3 fwa anba pye l, tèlman l sezi. Dam nan ki te di o wi, li rele Rachel. Misye pral kòmanse fè rechèch nan aswè, menm dòmi l pap dòmi. Ebyen kisa ki pral pase, li monte sou rezo sosyal yo, lap chèche Rachel. Li pa janm jwenn Rachel. Menm moman li te gon zanmi l ki gen biznis, ki gen moncash tou, li tcheke zanmi an. Tchekel tcheke zanmi an, li voye nimewo dam nan ba li, li di l, Patizan, tcheke nimewo sa pou mwen non. Tcheke nimewo sa pou mwen, gade ki non ki anrejistre sou li, pandan ou fè kòm si w ap voye yon kòb sou li. E lè sa a, zanmi an pral jwenn nimewo a te anrejistre sou yon non ki rele Womela Tousen. Se pa t Rachèl. Li di, O, Womela Tousen? Ebyen sa ki pral pase medam matmwazèl e mesye hum misye pral komanse chèche sou Facebook sou twitè sou enstagram kiyès ki rele Romela Toussaint e efektivman li pral jwenn li sou enstagram li pa jwenn li sou Facebook e kont enstagram li genyen an se yon kont ki private hum donk medam matmwazèl e mesye. Dam sa a kap mache opere. Lè misye kontinye ap mennen ankèt sou dam nan pou konnen eske pa gen lòt moun ki te viktim. Gen moun ki fè l konnen dam sa konn lwe kay nan men yo, li bay randevou pou ke moun mèt kay la vin chèche kòb la, ebyen lè mèt kay debake pou l vin chèche kòb sè ke lè yo vini yo jwenn kay la. konplètman vid fi ale. Donk, frè m ak sè m k ap koute m, sitwayen nan peyi Dayiti, li trè trè enpòtan. Zafè yon moun debake lakay ou pandan dènye moman la sitou nan Pòtoprens, pou l di w konsa l ap mande pou li bezwen entèl, yo di l entèl se nan zòn sa l rete, Ou menm ou ka viktim e non sèlman sa tou, pou moun li vin mande a, li ka viktim tou. Gon seri de nèg depi yo wè fanm kap yo pran van. Grena yo panse pi rapid ke sèvo yo. Mesye li trè trè enpòtan, paske si sitwayen an te di nan nwit la, ebyen pa gen pwoblèm non madam bon mal depoze w, ebyen yo tap tou depoze lapat sou li, yo tap tou kidnape l, jan ti pwovèb kreyòl la di. Bèl fanm bèl malè. Mesye li trè trè enpòtan pou ke nou rete veyatif pandan dènye moman yo la marengwen ap vole li nou pa konn mal nou pa konn femèl e souvan moun sa yo parèt se moun ou pa ta panse paske yo ap pale pil fransè anglè yo entimide w yo mete w nan ti soulye w yo fè w sezi sa vle di son moun ou pa ka pa rann sèvis paske fason l ap pale ansanm avè w la. Men fèt atansyon e pran prekosyon frè m ak sè m kap koute m avèk yon seri de moun kap debake vin mande ou sèvis avèk on seri de moun kap debake non seri de zòn trè nice trè cute paske pandan dènye moman yo la operasyon bwa kale lanse gon seri de bandi Yo pap ka rantre al kidnape moun men yo kapab itilize fanm pou yo fè jan de aksyon sa yo. Donk, an se sans, mesye, medam, li ekstrèmeman enpòtan pou nou rete vijilan. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo kap rete. Pou dou sonje mesye sa a. Li parèt ap plis ap li. Frè pèp ayisyen men sa politisyen yo fè wi atò ti konpè sa nou poko panse pou li pou n bal bwa kale pal humm ala traka pou men a kisa wi yo redwi nasyon an lè nèg yo bezwen pran pouvwa lè ke yo bezwen al vòlè nan tèt leta yo prè pou yo fè tout betiz kote mesye sa. Majistra Humm. Li ka gen le juge le plus ancien. Humm adje lavi sa oo. Lè politisyen nan peyi dayiti bezwen al vòlè pèp ayisyen yap fè tout bagay menm madanm yo a pitit yo yap bay kounya la pou al pou yon juge le plus ancien juge sila pou ap fèl fè makak kore pyel ak blòk. Poul vin prezidan ki peyi yon peyi tankou Haiti. de la Cour de Cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire formellement. Konstatan fòmèlman onore. Menm li granmoun nan pa ka li epi se granmoun sa ki tap vin prezidan peyi dayiti nou soti nan mecène 1 nou pran nou ariel mecène 2 ala traka pou lave kay tè answit ala. Ant blan ansanm avèk ayisyen kiyès ki pi pa renmen ayiti hein. Rezolisyon. Drapo yo nan blòk. E kore yo kore vye drapo peyi a wi mesye. Non pèp ayisyen li enpòtan wi pou n re tande re gade diskou sa yo. A se lè n kenbe nèg sa yo fason n ap ba yo bwa kale a chak mo ki monte nan tèt nou pou n frape yo. Pase nèg yo kriminèl a mò. Men pou sa yo kraze yon peyi a wi. Epi yo ap ranse toujou. Yo ap pale nan figi moun toujou. Map konte pou ou ap et kay fini. 1 2 3 met ou pi dwat. Menm kanpe granmoun nan paka kanpe. Si l avanse l ap tonbe. Epi prezidan peyi dayiti. Epi andre michel kontinye ap ranse sou moun. 1 2 3 4. Je suis Maître Joseph Mécène Jean Louis, Magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de Cassation de. Sa se nan peryòd 2021 wi, nan mwa fevriye, lè kou sa pa pase epi 7 jiyè yo pral touye Jovenel Moïse lakay li. Ou te vin mete mesye sa. Mesye sa pèp ayisyen. Ou ka konprann? Vòlè ak oligak nan peyi dayiti, politisyen visye, yo pa janm vle pou ke gon moun ki gen kapasite k pou reflechi nan tèt peyi a. Men ye, men yo toujou bezwen de kakatwen, yo toujou bezwen de maryonèt kòm Mecène Jean Louis. Kòm Ariel pou sèlman parèt di men si, men si, men si, se moun konsa, vòlè nan peyi dayiti, oligak kòwonpi, politisyen kòwonpi, ravèt politik tankou Andre Michel, mikwòb politik, se moun sa yo toujou bezwen pou yo mete nan tèt peyi a pèp ayisyen. Ou pa wè kounya eskel revandike? Est-ce qu'elle dit peuple dans grand goût Non. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ mhm. constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare hmm. accepter le choix de l'opposition et de la société. Granmoun nan pi sanwont toujou wi. Pase si w gen kouray gen kèk mo w ka wè, kounya la pou granmoun nan gon ti bout papye pou l kenbe yon bagay l ap tranble l prèske tonbe pou l vini l di w M aksepte chwa opozisyon an pou m prezidan. Sa vle di menm si yo fou, menm si yo ap poupou sou yo pèp ayisyen yo tout bezwen vin prezidan peyi Dayiti. Ala peyi savann mesye se peyi sila. Gè sivil. pou pouvwa, moun peyi, Hmm. pour pouvoir servir mon pays hmm. comme président provisoire de la transition, hmm. de rupture. Que Dieu veille sur la nation haïtienne. Faites à port au Sou 7 fevriye 2021, a 9 è 45 di swa, Mèt Joseph Mécène Jean-Louis, jij a la Kou de Kasasyon Nwa Dominik Dayiti. Talè nap fon dezyèm plan. Kounya la fò gade kamera a plis. Li parèt ap plis ap li. Sou fatige mesye le prezidan. Men nan kisa nou pran tande. Atò nou kite se moun sa yo kap panse pou nou. Nou pa ba yo bwa kale. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Medam matmwazèl se mesye jan ken te anonse nan jou pase yo ebyen nap kapab patisipe nan emisyon an aswè a la pou di nou aprè bwa kale a fin pase pran bandi yo sou kiyès ou ta renmen bwa kale a rive pèp ayisyen. Le numéro 305 731 67 42 wap kapab rele pou patisipe ansanm avèk nou apre bwa kale a fin pase pran bandi yo ki politisyen ou ta renmen bwa kale a rive sou yo paske se pa sèlman bandi yo a sapat yo men fòl pase pran bandi a kravat yo tou e medam matmwazèl e mesye. Sa ki pase nan Gonayiv la wap gade moun la polis depoze la pat sou yo popilasyon pral bay bwa kale a wap gade sitwayen yo ti pye yo tou blanch men wap di men sak pran moun yo ki fè yo al antre nan jan de dosye sa yo ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl e mesye, nou gon premye zanmi an liy, nap di alo bonswa. Alo bonswa Fouco kòman w ye? Bonswa kòman w ye eske tout bagay anfòm? Sa fè lontan nou la tout bagay anfòm gras Bondye yon sèl yon sèl rezon yon sèl rezònman l ye se bwa kale bwa kale toupatou toupatou tout kwen tout kote n pase Ayiti viktwa e viktwa se. Viktwa pou pèp souveren. Viktwa pa pou lòt moun, viktwa se toujou pou pèp souveren. Alelouya gen Bondye. M tande Orguy Bertho tout lajounen, m tande Bertho tout lajounen, m tande nou tout tout lajounen. M ap travay, kas mwen nan zòy mwen m ap tande. Sa fè plezi. Mèsi, mèsi pou sipò w fanmi. Nou pa ka rete bwa kwaze. Egzateman. Nou mande pou tout pèp ayisyen an pou yo kenbe, rete solidè. Mache sou bandi, mache sou vagabon e batay la pap fini non e batay la poko ap fini paske batay la long anpil. Amen. Nap kontinye avanse. Nap kontinye avanse. Wè apre nou fin pran ti bandi a sapat yo, nou gen pou nal pran bandi a kravat, bandi a kòl, politisyen do kale. epi aprè sa pou nou mache pran nèg po lanvè yo merci fouco kenbe la bondye beniw fè travay la kontinye pa lage. Mèsi mèsi fanmi pou patisipasyon. Ok fouco. Dakò alo bonswa alo. Hey fouco koman w ye. Nou anfòm gras a Dye koman lavi a e ki kote wap koute nou. Miami Florida. Sa fè plezi aprè. Sa map di nan nan emisyon sa jodi a sè la fò pèp la trè vrèman vijilan paske sa si pèp la chita konnen se se bandi a sapat yo sèlman yap pran yo pa chaje pran nèg otoro yo lap vin pi mal pou pèp la wi e yo ap sibil wi yap egrèt ke yo te yo te tiye bandi yo paske gwo toro sa yo. Y ap y ap vin fè plis pepinyè toujou de sa nou wè la. L ap pi grav pou yo. Efektivman. A yo gen Fò pèp anpil la, fò anpil pèp la teknik. mete nan tèt li, e pa sèlman se a sa sa, se a sa FATCAP y ap pran, se menm pa ki pran lòt towo yo tou. Pa mwen mwen pa panse de de lòt towo yo. Ou ou ou ou fè anpil efò, Beton fè anpil efò, men m pa wè y ap fè efò yo menm. Donk, ou konnen, nou la pou nou motive moun yo pou ke nou kapab kontinye avanse. Antouka, pèp Gonayiv la, chapo ba pou nou, respè pou nou ankò. Mèsi, Fouco. Sa fè plezi. Mèsi pou patisipasyon w, fanmi. Ok, bye. Alo, bonswa? Alo? Alo bonswa Alo Alo Bonswa chère madame kòman ou ye kòman lavi a ye ki kote wap koute nou? Sa se fouco sildeplè? Efektivman se fouco. Fouco kòman ou ye la cheri? Nou anfòm gras a Dye kòman lavi a ye ki kote wap koute nou? Map map koute w Fort Lauderdale. Sa fè plezi. Fouco ou konn ou konn poukisa m rele w fouco? Non poko dim non. E bay bra kale a M te tande vitelom te di konsa e re Kòman nèl e zokiki ki te konn pale avèy nan telefòn kounya m tande se menm zokiki sa ki bezwen avyon pou yay pou yay bay vitelom silvouplè premye moun bezwen yo bay bra kale a se zokiki re e e e m pa sonje non mesye sa se zokiki m bezwen yo bay bra kale. Andre Michel m bezwen w bay yon bwa kale, Don Kato m bezwen w bay bwa kale, Michel Martelly avèk tout timoun la yo m bezwen yo bay bwa kale, Ariel Henry m bezwen yo bay bwa kale tout nan tèt m bezwen yo bay bwa kale. Ayayay. Mèsi pou patisipasyon w. Mèsi anpil frè. Donk zokiki se pou la polis lap achte elikoptè alo bonswa bese volim televizyon ou ki bò lakay ou silvouplè bese volim televizyon ou ki bò kote w la tanpri. Ah ok ok ok ok. Allo? Yes. Ou pre, ou pre, ou pre TV a toujou wi fanmi? Allo? Allo? Allo bonswa? Monchè bwa kale sa e pa dous li dous ankò monchè son bon bwa kale aprè bwa kale sa fin pran bandi yo menm jan m sot wè w ap pase videyo a fouco anverite fò yo pa kite andre michel dèyè fò yo pa kite don kato dèyè fò yo pa kite youri latòti dèyè fò yo pa kite tout bann vòlò sa yo bann ansyen senatè k tap kraze palman an dèyè fouco tanpri Kontinye pase mesaj la mwen. Kontinye pase ti videyo sa pou raple pèp la kòman yo te redwi pèp sa an erè, yo te mete yo nan manifestasyon pou di barikad se avni yo. Men avni pèp la tande jodi a. Se sa k fè m kontan m wè pèp la je l kale kounye a, l ap ba yo bwa kale. Yo manje jojo! Babay! Sa fè plezi! Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Dako, babay! Alo, bonswa! Bonswa fanmi koman w ye koman la vi a ye. Mwen la wi e ou menm fouco. Nou trè trè byen gras a Dye ki kote wap koute nou e kòman bwa kale a rive bò lakay ou. Ah map koute w nan New Jersey. Sa fè plezi. Se sa. Bon sa mwen menm mwen ta renmen di m konnen m pa gen anpil tan ou gen anpil moun sou liy nan. M gen plis ke 50 tan Ozetazini. Papa m gen 60 tan Ozetazini. Peyi a pa. janm ranje pou nou tou te ka retounen. Chak fwa n fon efò gen maladi, gen pwoblèm, gen tèt chaje. Bwa kale sa pa kapab kanpe. Sa se yon dezyèm revolisyon ki ap fèt anndan peyi a ki pou baye peyi a endepandans li. Nou tout se pou n rete vijilan, tèt kale tèt an plas pou nou kapab fè chanjman ki nesesè ki pou fèt anndan peyi a. Sa fè plezi fanmi. Mèsi pou patisipasyon. Ok, mèsi. Dakò. Alo, bonswa? Alo? Alo, bonswa? Alo? Alo bonswa koman w ye fanmi ki kote wap koute nou. M ta sipoze koute w Orlando la men m deplase m nan New York la kounya map tann w la. Dakò koman lavi a ye. Lavi ap boule byen paske bwa kale ap byen pase an Ayiti. Sa fè plezi e aprè bwa kale a fin pase prè bandi yo ki sou kiyès ou ta renmen bwa a fon pase. Mèsi pou patisipasyon fanmi. Ok mèsi. Allo bonsoir. Allo. Fon ti bese volim televizyon ki bò kote w la silvouplè. Allo. Hello. Bonswa kòman w ye fanmi kòman lavi a ye. Nou trè byen, son ti pitit m gen ki gen 10 an ki renmen w, ki toujou bezwen salye w, m pral pase w li. Ok pa gen problem. Bonswa. Bonswa kòman ou ye ou anfòm. Wi. Kòman lavi a e tout bagay ok. Wi. M kontan tande w wi. Mwen kontan tande w tou. Dakò trè chè. Oh my God! Fouco m renmen w Fouco, bon travay, kenbe sa! M renmen nou tou, sa fè plezi. Mèsi, mèsi pou patisipasyon w. Ok, bye! Dakò. Alo, bonswa? Alo? Alo, bonswa? Bonswa trè chè, kòman lavi a e ki kote w ap koute nou? Kòman Bwa Kale ap frape bò lakay ou? M ap koute w Phoenix, Arizona, non mwen se Johnny Blanc. Sa fè plezi aprè popilasyon an fin pase pran bandi a sapat yo pa moun ta vle bwa kale a rive sou bandi a kravat yo kap kraze peyi a. Ah pa gache jou sa fouco banm diw e pou e mache pou yo mache sou fyèl yo pase se yo menm ki e mache pou yo mache sou fyèl yo. Mache sou fyèl yo pete dan yo pran yo tou vivan mete dife sou yo se sak bwa kale a. Ayayay madame Pase banm ey. diw se pa dat mwen deyò mta renmen antre nan peyim mta renmen viv byen nan peyim mta renmen alèz nan peyim gen mgen prè de 25 ans deyò map viv ozetazini mta renmen al nan peyim al bwè bon jan dlo kokoye mta renmen pase sou wout matisan mta renmen al benyen nan lanmè Ayayay. konprann sa mvle diw lan piko Amen. mson mson Ou santi ou santi ou santi pwoblèm nan pa vre e se pa mwen e pa nou e pa mwen menm sèlman gen anpil moun gen anpil moun k ap viv andeyò lakay yo ta renmen rantre nan peyi yo men ou konn sa k pase bandi a kostim sa yo Andre Michel Nenel Cassy se pou yo monte anwo al pran yo bwa yo tout bwa kale m kontan sa polis nasyonal ap fè an Ayiti m kontan fos fou fò m tande w. Sa fè plezi koman koman bwa kale ap frape bò lakay ou. Bon kotem ye la pou le moman aktyèl mwen Arizona e nou pwofite salye tou le fanatik kondisyonèl ki byen akote pou fè vibrasyon de la kominote ayisyèn tou senpleman e nou depi Arizona tou senpleman nap swiv emisyon an an patikilyè nou toujou ap swiv ou e nou pa janm gen chans pou nou antre nan emisyon ou nou patisipe ladann e sèl sa nou ta bezwen dapre videyo ou tap pase la nap tande. Tou senpleman nou ta renmen premye moun ke yo ta pase pran pou Leon Martin antre nan penitansye, yo pral pran Dimitri Herard. Dezyèmman, kòm Leon Charles gen pou l sòti, y ap pase pran Leon Charles. Si Guetho nan men lapolis, rantre nan prizon an pap fasil. Non sa tro piti pou ayisyen fè sa depi se moun ki epeche peyi a mache kote li a sa ap pi pral twazyèman yap pase pran mèt andre michel katriyèman yap pase pran dan kato senkyèman yap pase pran youri latoti sizyèman bon twòp pèp la ap bay rès la kite m kite rezève rès la mete l nan kafetyè kafe a ap konpoze e nap pran ti degout tanzantan nap pran ti kiyè non kite yon mesaj pou lapolis frè m anvan w ale yon mesaj pou lapolis. nasyonal. Sèl sa nap di lapolis pran prekosyon senpleman avèk gen anpil toutè ki bò kote w ki nan gong nan kap bay enfòmasyon dèyè nou men ou wè sa yo fè la yo boule machin polisye a tou senpleman pou yo pran anpil prekosyon gen trèt ki nan mitan yo tou ki nan bwa kale a ki pa avè yo san pou san kòm nan di dan yo pa ka di non yo pa ka pa ale men ya ale kontre yo menm fò yo pridan avèk anpil ladan yo. ki nan gong nan ansanm avèk yo, ki pote zam, k ap patisipe, k ap distribiye zam bay tout lòt ganstè yo nèt an jeneral. Ou wè sa k ap pase la aktyèlman la a Luckson, ou wè sa Youri ap pot zam ale. Ou konnen sa Profane te fè nan Latibonit, li ti vè de Latibonit. Tou senpleman eseye jere sa Youri, pa kite Youri, pa kite Youri ankò, pa kite Youri ankò. Pa bliye ke. Gracia Delva yo te pale de li menm dil nan zam nan men li diw se kob li konn bay li pa bay zam yo gen pou yo fè Gracia Delva selman poul temwanye li pa janm bay zam men se kob li konn bay poukisa l konn bay kob la mèsi anpil. Mèsi mèsi pou patisipasyon fanmi se te yon plezi nan pwan lòt zanmi alo bonswa. Alo? Dezole nou pèdi zanmi sa. Alo bonswa? Alo bonswa? Alo? Alo? Alo bonswa kòman ou ye? M pa pli mal non. Kòman lavi a ye? A bwa kale, bwa kale. pi rèd. Aah pa gen kanpe non pa gen kanpe ditou. E m mande m voye yon gwo kout chapo pou la polis yo kontinye fwape. Sa ok. Mèsi pou mesaj la. Paske m vle al nan peyi m. Amen nou ta renmen sa e nou vle sa. Nap pran yon lot zanmi. Merci pou patisipasyon bel madam. Ok cheri. Alo bonswa. Alo bonswa. Kòm ou ye gwo papi kòman lavi a ye. Mwen trè byen. Sa fè plezi ki kote wap koute nou. Map tann map tande w la New York. Sa fè plezi. Kòman bwa kale ap frape bò lakay ou. Mwen m pa la m pa gen moun ki lakay ki ladan yo pase m pa. Alo bonswa. Alo bonswa fouco. Koman lavi a ye koman fanmi an ye. Aa fanmi an bel map tande w nan north miami florida ok. Sa fè plezi sa fè plezi. Wi fouco mwen a madanm mwen nou renmen w anpil ok fouco. Sa merci beaucoup. Ou konn kiyès m ta renmen pran bwa kale a gen Hugo Latortue Don kato Andre Michel Neel Cassy avèk tout kolonn vòlèl parèy yo m ta renmen nèg la jij la Mecène pran yon bwa kale tou paske l merite l. Mecène 3 bwa kale pral nan kòl. Alo, o wi se Fouco Mesye Nwèl, kòman lavi a ye? Bon lavi a pa pli mal, lavi a trè byen. Tout bagay oke? Tout bagay oke, m ap tande depi Orlando la. Men gen yon bagay mwen vle fè pase, nèg pou yo ta bagay yo se nèg. Nèg gang yo menm pouki ta pran nèg ki konn ba yo zam yo avan pou yo ta ba yo bwa kale apre sa yo ta pran bwa kale pa yo? Ebyen se yo jwenn se yo jwenn anvan se yo k pi pre nap ba yo l nou pa ka kite youn moun nou pa ka sak devan nou an nap elimine l anvan mèsi pou patisipasyon w fanmi. Aye yo tout nèt. Konprann, yo ta pran. Dakò, dakò frè m. Ok, ok. Alo, bonswa. Alo. Alo. Bonswa fanmi, kòman w ye, ki kote w ap koute nou? M ap koute w Miami, Florida. Sa fè plezi. Ok. Kòman Bwa Kale ap frape bò lakay ou, kòman w wè mouvman an, di nou? Fon ti bese volim TV ki kote w la silvouplè. Mwen renmen bwa kale ya men poko pase nan zòn lakay mwen fòl pase. Nan ki zòn ou soti nan peyi dayiti? Nan zòn senmak. Ooh moun senmak silvouplè mobilize mobilize paske gon sitwayen la a ki bezwen bwa kale a fon pase pase nou konnen gen 2 baz gang nan latibonit kap bay pwoblèm ki se gran grif ansanm avèk kokorat san ras. Mèsi pou patisipasyon ou fanmi. Alo bonswa. Alo. Bonswa trè chè kòman la vi a e. Anfòm fouco. Ki kote wap koute nou. New York. M son sipòtè depi lontan fouco. Sa fè plezi. E sou nèg sou nèg ki te kòmanse yo André Michel, Don Gato, Ekip sa wi e yo knex wi. Nenel cassy ui la ui la tortue ou konnen yo wi fouco ou konnen yo. Mèsi pou patisipasyon fanmi. Ok. Alo bonswa. Alo. Alo. Bonswa trè chè kòman la vi a ye fon ti bese volim ti vi kote w la. Ok map desann li. Alo Fouco! Alo bonswa, kòman lavi a ye? Lavi a trè trè byen, gras a Dye. Nou kontan sa. Nou kontan sa. Nan ki zòn ou soti an Ayiti? M soti de Jakmèl. Oh, sa fè plezi. Kòman, kòman ou santi mouvman Bwa Kale a pandan dènye moman yo la nan peyi Dayiti? Ki sa ou panse? Mouvman Bwa Kale a se yon bèl mouvman ke li ye. Men pwoblèm ki poze, anpil Ayisyen poko kab konprann kòman Bwa Kale a kòmanse. Lè w gad byen, gwo chèf yo ki nan Ayiti, yo kòmanse bwa kale a yo menm sou prezidan Jovenel. E kounye a la, se ti vakabon yo k ap desann, k ap fè mechanste sou pèp la. Sa pou n fè nou menm, se pou n al kòmanse sou yo avan. Aprè nap desann sou pèp la. Toutan nou poko fè sa, anyen pap mache. Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Ok sa fèm plezi ok bye bye. Dakò. Allo bonswa. Bonswa. Bonswa kòman w ye fanmi èske tout bagay ok. Fouco cheri tout bagay ok. Kòman bwa kale ap frape bò kale. Aki very lucky today. Ah Amel pi fò yo tou. Kòman bwa kale ap frape bò la nan zòn bò lakay ou? Kòman ou santi, kòman ou santi mouvman? Bwa kale a la li trè cho la. Ou santi li cho, cho. Gen anpil pikliz ladan li la. Ayayay gen Bondye, ayayay gen Bondye. M pa ka tann ki lè yo pou repran mesye m yo anwo a. Ayayay y ap vini. Nap pale de André Michel. Ap vini. Don Kato. Ap pran nèg yo. Nenel Cassy m ta renmen ba yo bon ti bwa kale yo pa janm fè sa ankò. Alelouya gen Bondye. Mèsi pou patisipasyon ou fanmi m. Ok fouco mèsi bokou. Dakò. Alo bonswa. Alo. Kòman w ye bèl mesye? Oh nou byen wi fouco koman w ye cheri a. Nou trè trè byen koman lavi a ye. Lavi a byen lavi a byen mwen tou mèsi anpil pou travay wap fè a. Sa fè plezi koman bwa kale a ye. Travay la byen mwen ap tande w nan Brooklyn New York. Sa fè plezi. M ta renmen yon fèt m ta renmen yon spesyal bwa kale fèt pou Andre Michel. Ololoyy. Charles fok ou bagay special avel e le yo pran neg sa lavim ap kontan som ta yon special bwa kale pou andre michel lagel nan moudal kontinye bwa kale a kontinye bwa kale a ok merci sylvia ok. Men, gon seri de politisyen, gwo boujwa kowonpi, k ap souse peyi a. Mesye, ou ale anbre nèg sa yo. Frè e sè byeneme, adje! M gen pou m soti lakay mwen apye, m desann, m ale nan braskri nasyonal Pou m bwè, m bwè, m bwè, m bwè, m bwè, pou m wè kote yo ap fè tafya epi m ap bwè pèp ayisyen. Sa vle di lè m fin bwè m pa ka met nan bouch m ankò. M pa konn si se nan anbilans yo ap vin chèche m sa pa gade m. Men de tout fason fò m bwè. Hoo! Non, fò m bwè pèp ayisyen. Nou gen yon lòt zanmi n ap di alo bonswa. Allo Allo bonswa Allo Hello bonswa madam Hello bonswa Bèl madam kòman w ye kòman lavi a ye? Ebyen nou la nap lite avèk Jezi kijan w ye madam Fouco? Nou trè byen gras a Dye kòman w konprann mouvman bwa kale a ki mesaj ou gen pou lapolis? Bon Mesaj mwen gen pou la polis mwen ta renmen pou Ariel Henry pran anpe bwa kale tou paske se li menm ak Mateli m ta renmen pou pran premye bwa kale yo bon si nou pran ki sou kote yo labouya nou paka pranl nan mitan nap pranl sou kote nap rive nan mitan kanmenm Bondye kapab ok nou renmenw. Aleluya. Ou menm tou madame fouco mèsi anpil bab. Alo. Alo bonswa. Bonswa gro mesye koman lavi a ye. Bon pa two pli mal fouco kijan ou ye. Nou tre byen gras a Dye ki mesaj ou gen pou la polis e koman ou santi bwa kale a. Machè bwa kale a manke piman. Ok wap pot on ti piman ti zwezo pou nou. Sim te an Haiti monchè m tap la nan bra kale a tou men police yo ap fè bon travay an Haiti avek pèp nou an. Alelouya. Kap veye pou nou fouco. Amen. Avan tou fòm diw bon travay ke wap fè pou pèp la pou ouvè zye pèp la pou fè nou konnen kisa kap fèt nan peyi dayiti. Pase kote nou ye la a, nou santi nou ta renmen al Ayiti nou pa kapab ale, men n ap travay pou nou kapab ede dèyè a. Alelouya! Bra kale nan vilaj de Dye, nou mande pou pèp la avèk polis yo. Nou mande pou pèp la toupatou nan peyi Dayiti, non sèlman Pòtoprens. an pwovens pou bra kale a kapab mache sou gwo zotobre yo, nèg ki sou do mòn yo anlè a. Ou konn kiyès m ap pale? Efektivman. Solèy la boule yo. E nou mande Aristid, se misye ki, se li met vini avèk sa ki rele mesye bandi yo. Nou mande pou Nenel Cassy. Nou mande ti tonton kout la, ou konn kiyès map pale sa sanble a chat la. Nou mande tou pou wi pou dan kato ou konprann mesye sa yo fòk bwa kale a pase lakay yo pase si bwa kale a pa pase la nap toujou gen menm pwoblèm sa yo rekòmanse ankò nan peyi dayiti. Merci beaucoup madame pote byen. Dakò Mezanmi nèg sa yo tèlman gen moun kap priye pou yo non gen de moun lè yo mouri nan peyi dayiti franchman map mande ki mò k touye yo nèg yo tèlman fè peyi a mal yo tèlman gen priyè dèyè yo aktyèlman la pèp ayisyen map enfòme ou sa kap pase nan baz bandi yo se pou ti koze ki piti. Nou ede ou konprann ke ou gen dwa pou viv, ou gen dwa a ledikasyon, ou gen dwa a la sante. Pandan ke n ap fè kè ou kontan, men nou ankouraje ou tou pran responsabilite ou, sispann plenyen, sispann kwè nan lòt peyi k ap vin retire peyi Dayiti nan sa l ye a, se nou menm ki pou pran responsabilite nou pou n mete sekirite, Andedan peyi nou. Alo bonsoir. Bonsoir bonsoir. Koman la vi a ye. Ebyen la vi a la frape koman nou ye. Nou tre byen koman bwa kale ap bouje bor la kay ou fre mwen. Anben bwa kale a la pou mwen pou bò kote m soti mwen m soti senmak. Nou poko pran bwa kale a la telman nou pa reponn ak avek di yo bon. Sa vle di ou anvi yon bwa kale, wap ret tann yon bwa kale. Bon definitivman polis yo ap fon travay kolosal anba a m kapab di yon travay m kapab di jen nan mouda l ye sa m ta vle pase pou polisye yo la mesaj m vle pase pou polisye yo m ta renmen ke pou nou menm ki pa bò isit nap viv aletranje E des années des années nou pa antre lakay nou m ta renmen yon gofundme m ta renmen yon gofundme pou polisye yo la pou ta met tèt ansanm whatever 5 10 20 30 nou fè yon gofundme antre nou menm pou polisye yo ap byen manje byen bwè nan moman bwa kale sa la. Se ekstèmeman enpòtan. Mèsi pou patisipasyon ou fanmi. Ebyen mèsi mèsi pou kòm ou tande mwen m trè m trè kontan sa. Dakò. Alo bonswa Alo bonswa Wi alo bonswa fouco. Kòman fè kòman lavi a ye kòman fanmi an ye pale ansanm avèk nou kòman bwa kale ap frape ki mesaj ou pou lapolis. Men se ozetazini m ye fouco gon bagay ki trè enpòtan m bezwen pataje ansanm avè w ok e nou bezwen fè yon petisyon ozetazini kanada an frans paske Si te gen jistis, si gen leta an Ayiti, Martelly pa ta sipoze nan Miami la a. Efektivman. E Boulos pa sipoze nan peyi kote l kache an. Paske nòmalman nèg sa yo te sipoze Ayiti, nan prizon an Ayiti, kache yon kote. Efektivman. Sa te bezwen pou motive John Colin Morvan, pou motive Fauve Bertho, TT, ou menm, epi tou answit ou gen anpil fanatik deyò ki kanpe deyò. Mwen menm se yon fanatik. Mwen deyò a san pou san, ou konprann, m branche tout tan. Mwen bezwen pou nou fè yon petisyon pou tout Ozetazini pou nou kanpe kont nèg sa yo pou yo ka retounen nèg sa yo Ayiti. Kote yo kite Ayiti san lopital, san wout, san tout bagay, san limyè, san avwa viv. Ou konprann? Fò nèg sa yo retounen pou yo bak kote yo fè mès lan. Pou y al chita la kounye a pou y al tann, pou y al tann sentans yo. Yo pa ka nan peyi si pou y ap tann sentans yo. Fòk nou menm Ozetazini pou nou kanpe, an Kanada, an Frans pou nou fè yon petisyon kont nèg sa yo pou yo kite peyi an pou yo tounen bak Ayiti. A tout fanm yo nèt. Efektivman. Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Sa pou nou fè, se sa pou nou fè. E mwen ta renmen w ta branche sou sa trè enpòtan pli vit ke posib. Egzakteman. Dakò, pa gen pwoblèm. N ap avanse. Mèsi. Dakò. Alo, bonswa. Alo. Alo, bonswa. Kòman ou ye? Kòman lavi a ye? Ki kote wap koute nou? Mwen koute w New York. Waw! Kòman ou santi lapolis ap fè travay la e ki mesaj ou pou popilasyon ayisyèn nan? Bon mesaj mwen pou popilasyon ayisyèn nan mwen lapolis mwen swete mwen di yon gwo mèsi avèk lapolis pou bèl travay yap fè gen yon moun ki fè idem yo pase pou lapolis ta byen manje avèk yon seri lòt bagay alo Wi mwen la wi. Ok men sa m ta renmen si bandi piti yo yo te ka touye yo men nou nap bezwen moun pou netwaye ayiti. Alright. Allo bonsoir Allo. Wi allo bonsoir. Koman w ye bel gason koman lavi a ye. Nou trè byen nou trè byen wè m renmen tande w anpil wi la mwen se yon oditè ki renmen tande w. Sa fè plezi. Koman bwa kale ap frape bò kote w. Ebyen m trè m trè kontan wi jan lap mache a wi la paske bò lakay mwen la mwen paske mwen se moun gonayiv map koute w depi florida la. Ahahaha monchè jodi a w jwenn gras ou ou jwenn gras ou. Ya ya jodi a m jwenn gras mwen m kontan anpil la m mande pou. Lapli a tonbe nan jaden w wi jodi a la. Ya ya sa fè anpil plezi m ta anvi pou sa toujou kontinye fèt paske nèg sa yo twò mechan. Alelouya ge Bondye orevwa fanmi. Dakò dakò mèsi anpil. Dakò. Gon seri de nèg lè nou kenbe yo nan bwa kale gwo towo yo pa ka al yon sèl kou non. Atò nou rive depoze lapat sou nèg ki vòlè. lajan peyi a, ki fè chimen kwochi ansanm avèk lajan petro karibe, nou pèp ayisyen, fò n fè nèg sa plante vale latibonit ba nou, fò n pran nèg sa frèz e sè byen eme, depi se kantite wout ki kraze nou fè l travay fè wout, lè n bezwen fè kay n ale chèche, nou pa peye yo non, pou n fè yo konstwi kay pou pèp la. Nap konstwi lopital moun sa sipoze la pou ap bwote mòtye voye anlè? Ann fè yon travay nòmalman. Ah ah lapli fin tonbe sezon siklòn ou ba yo manchèt pou yal koupe bwa epi gade nou fè yo plante latè ba ou? Nou pa ka retire yo konsa konsa gwo vòlè yo. Alo bonswa. Alo bonswa. Koman lavi a ye bel gason. Bese volim bese volim ee televizyon ki kote ou. Ya paske m se nèg aksyon map koute w la sa te fè plezi pou mwen menm tèlman kontan m wè travay Miskaden ap fè m voye yon gwo kout chapo pou Miskaden Fouco. Sa fè plezi. Thank you. Dakò fanmi. Ya. Alo bonswa. Bonswa Fouco. Koman koman w ye garçon. Ou la fanm ou la nan map gade. E bwa kale a ki fè w poze konsa an. M'en sa bon antouka avan fòm felisite w. Sa fèt mèsi mèsi fanmi. Paske se jan de moun ki gen kouraj sa yo ke nou bezwen nan peyi a pou ki denonse. Nèg kap fè peyi a mache nan labou santi sa kot peyi a ye a mwen menm m ka di sa klè paske map viv deyò m paka antre lakay mwen m paka menm al wè fanmi mwen e fason ke mwen menm jounen jodi an bagay ki fèm mal pou map gade bisantnè etranje konn ap antre vin fè foto sou Sou Bisantnè, pou Andre Michel, pou Magali Michel, pou Steven Benoit, pou Youri Latoti, pou nèg sa yo, m ta swete ke pèp la li pase nèg sa yo yon bwa kale. Paske jounen jodi a, si n ap soufri, se menm nèg sa yo ki swadizan ki soti nan mas la ki mete nou kote nou ye a. Antouka, se felisitasyon. An nou bat pou n wè si na jwenn moun ki kapab ede nou rive kote nou bezwen rive a. Paske moun swadizan ki di yo se zanmi nou yo, se yo menm menm ankò k ap krache nan manje ke y ap ban nou an. E jounen jodi a, s on bagay mwen toujou di, e menm si nou menm na. Nam nan ap soufri men m pa janm wont pou m di ke m se Ayisyen paske nou se yon gran pèp. Nou se yon gran pèp. Men an efè se felisitasyon men m ap priye an gras ke nan tout peyi Dayiti pou bra kale a li leve yon jou pou tout moun pran lari pou ke yo chase mechan sa yo ke yo mete yo deyò paske m t ap santi m kontan e sa t ap fè m byen pou m wè m k ap pran avyon pou m tounen lakay mwen e poutèt pil pakèt salòp sanwont yo sa sa ki di yo se fanmiy Petion ke yo ye a ke yo ta jwenn nan bra kale a tou paske l t ap fè nou byen anpil anpil e byen Fouco e kenbe rèd pa moli. Mèsi pou patisipasyon. Mezye se bagay, e bagay ki tap bèl mezye pou wap gade senatè youri kap pike diri nan latibonit eeii pou w gade andre michel kap plante pwa jakmel pou w gade lanbè kap plante patat andeyò non gen de nèg pèp ayisyen nou paka voye yo ale rapid fòk yo rete pou yo travay. Pou ap gade yon seri de ti vòlè nan peyi a kap plante kann, se tap bèl bagay. Nèg tout la sent jounen kap pale w de ensekirite ensekirite yo. Ou fè yo ap viv ensekirite a pandan yo menm yo nan ensekirite. Ala traka pou lave kay te. Alo bonsoir. Fouco bonsoir, kòman w ye cheri? Kòman w ye mesye Philius? Kòman lavi a ye? M apèn rantre la tou cho tou bouke telefòn mwen m brase poum jwenn kote w live la mwen menm poum kapab branche. Sa fè plezi, kòman bwa kale ap frape nan peyi dayiti kòman w pran nouvèl yo? Bon e pèmèt mwen di w sa jiska prezan m pa ko ka sa ou konn sa k fè m pa ko ka satisfè? Paske bwa kale a e pa nèg ki nan mas yo ki met tèt yo la. Tout otan bwa kale a pa ko rive sou youri latòti. Di pa ko rive sou sou Koman vòlè k rele kap dirije a Ariel oubyen jan l rele a Di pa ko rive sou Mateli Di pa ko rive sou Frantz Elbe Bwa kale a pa ko mache Ou konn sak fè sa Paske Nou tout nèg sa yo enplike nan touye Jovenel E jodi a Se yo kap dirije n. Se te kòmsi, ou menm ki edike, ki fini etid ou, k ap fè sa w ap fè la jodi an, epi yo pran yon moun ki fè elemantè 1 ou preparatwa 2, yo mennen l vin ba w dikte. Non, sa pa ka fèt konsa. Nou bouke atò. Men Youri Latòti gen yon kay tou pre m nan Labo Karaton. Li pa ka vin ladan l. Yon gwo bilding, li pa ka vin ladan l. Pran kòb peyi a, vin achte kay. Ok Ariel Henry la li gen frèl ak tout manmanl la nan Florida tou prem nan ou konprann kòm pap peyi a vin la vin fè byen nan peyi blan sepandan Haiti li menm yap achte zam ba jèn nan yo pa bayo liv non yo bayo zam. Ebyen ok M tande jounalis pa jwenn mikwo yo tou M pa tande yo mande sa pou yo non Men fòk lè pèp la bay ba yo tou Machann mikwo yo Paske yo menm yo Yo di se pa a ye se be Ok An menm tan Gwo seri de mizè pou yo bay jounalis yo Ee jounalis yon seri de fo jounalis Ki ap bay bandi yo Pale anliy Nèg sa yo pa soufri Sak te sou kont sitwayen vòlè a li pap ka fè pwofi demen se pa se gen sitwayen ki pa gen vòlè ok antoulaka cheri m konnen pa sèlman kap pale gen lòt moun kap rele tou map kite ligne lan men m mande pèp ayisyen nou son gran pèp yo divize n avèk lajan yo mele Ou pa janm anyen. Mil fil bane map sonje, map fè m sonje pèp ayisyen. Nou se premye pèp nou ap pran endepandans. Lè n tap pran endepandans la gen kilès nèg sot te ede n. Jodi a met jenou nou atè, leve tèt nou gad syèl la. E pou n trase desten nou avèk tèt nou. Se pa moun ki pou vin bandi tè lakay nou. Ok mèsi Fouco. E m salye tout moun kap tande w. Mèsi, mèsi pou patisipasyon w fanmi. Ok cheri. Dakò. Alo bonswa Alo Alo bonswa Alo bonswa Fouco Koman lavi a ye? Trè byen gras a Dye Dakò, ki kote wap koute nou? Map tande ou depi Los Angeles California, mwen se yon fanatik fawouch Fouco. Aah Koman le bwa kale ap danse bò lakay ou gason. Bon map voye yon gwo kout chapo bay la polis la pou yon gwo travay ke yap fè nan peyi a donk e mwen gen yon gran lis ke mwen ta renmen bwa kale a pase bò kote yo lè w pran le ka de youri la tortue avèk zanmi l lanbè. Pase pran Nènèl Kasi, Andre Michèl, Mateli, donk yon pakèt. Donk, m ap mande lapolis la avèk popilasyon an kontinye motive pase mwen ta renmen retounen nan peyi. Mèsi Fouco, pase yon bòn jounen. Mèsi, mèsi pou patisipasyon ou fanmi. Dakò. Medam, matmwazèl e mesye, dam sa a k ap chante la a, donk nenpòt moun ki ka, ki ta. ki ta genyen kontak ansanm avèl dil konsa tak 509 bezwenl pou yon misyon spesyal donk dil rantre an kontak ansanm avè nou se ekstrèmeman enpòtan nap resevwa yon lòt zanmi alo bonswa alo bonswa bonswa kòman ou ye nou anfòm e ou menm nou anfòm gras a Dye. Alò, tak 509 gen yon pwojè pou li. Lè m di misyon pou moun pa panse se nenpòt misyon. Nou anfòm gras a Dye fanmi kòman lavi a ye? Ebyen bon nou trè byen nap gade bon mwen menm m gen lè pèdi live la oubyen m nan live la eske m nan live la oubyen m pèdi live la. Kòman bwa kale ap frape eske l merite ti piman. Pouko pouko mwen menm mwen se yon malad mwen se yon fanatik malad malad malad malad. Sa fè plezi. Map tande w jis an Florid. Ok. Pouko bwa kale a gade bwa kale ap pase lakay mwen menm se nèg lagonav men bwa kale a pase m ta renmen tout nèg ki bezyen sove yo pou yo pran batiman al lagonav paske gon bon bagay kap prepare tande. Yon ti pwason god sèl. Bwa kale a bwa kale a pouko bwa kale a bezwen rive jwenn rive jwenn tèt yo. Nap resevwa yon dènye zanmi. Men jist avan medam matmwazèl e mesye ou menm ki ta renmen ki gen volonte ede tak 509 Pran yon milyon abòne Ou kapab kite yon tèks, yon sms, sou nimewo 305 731 67 42 pou kapab fè pati de gwoup vip Fouco 509 Alo bonsoir Alo fanmi Kòman lavi a ye Alo. Mwen kwè bwa kale a se remèd pou ranje peyi Dayiti. Sa fè plezi. Non sèlman dirijan yo men tout administrasyon yo fò nou fèl a la manyè de San Salvadò. Tout moun ki nan administrasyon kowonpi nan tout administrasyon. One, 2 jij, majistra tout tout koronpi yo merite bwa kale sak merite bwa kale yo pou yo pran bwa kale rès yo pou yal ede netwaye peyi a. Efektivman, Monchè salut wap pou bon travay ensi ke enfo Bertho ensi ke cossy kèk love monchè bon travay ak tout moun ki vle ayiti avanse babay. Donk dezole nou pèdi zanmi sa se te dènye zanmi nou tap resevwa nan emisyon an aswè a donk medam matmwazèl e mesye pa bliye ou menm ki fè pati ki se yon fanatik tak 509 ki ta renmen fè tak 509 jwenn yon milyon abòne pou nou kontinye avanse ak travay la pwiske pa bòr isit se tout ayisyen konekte Pa bò isit ou defoule w, ou jwenn konsèy pou avanse e non sèlman sa tou, nou pa gen tan pou n dekouraje moun men nou pouse w nou di w ann avanse paske peyi nou se pou nou pyès moun pa ka vin mete lekòl pou nou, pyès moun pap vin met manje pou nou, pyès moun pap vin met sekirite. Se responsabilite pa nou. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Donk felisitasyon, bravo ansanm avèk moun Gonayiv. Donk frè e sè byeneme. jan ke wap gade ti video sa la a, se kantite katouch lapolis jwenn nan men 4 mesye yo. Gade byen, kantite katouch lapolis ranmase jodi a sèlman, kantite katouch. Gade kantite katouch lapolis jwenn nan men 4 bandi. Donk mesye yo byen jwe n bwa kale a, jounen jodi a lapli a byen tonbe nan Gonayiv. Popilasyon an kontinye mobilize, kontinye file manchèt ou. Donk lè ke nou fin pran mesye sa yo ki t ap travèse k pral pote bal la. Nou lòt baz, ebyen moun ki pèmèt katouch sa yo rive sou teritwa a, fòk nou rive sou yo tou. Bwa kale a pa ka pran nèg a sapat sèlman, fò n kòmanse panse pou nèg a kravat yo. Paske nou konnen labouyi a cho se vre, ensekirite a cho l gen gwo towo dèyè l, men nou konnen ak pasyans n ap jwenn trip foumi. Kontinye priye pou lapolis, paske nou konnen sitiyasyon an difisil pou yo. Nou konnen gen anpil gwo chabrak ki pa ta renmen yo arive gen viktwa sou bandi yo, paske si lapolis gen viktwa sou bandi yo, yo ap repran konfyans, yo ap santi yo fò, e yo pa bezwen sa. Ebyen popilasyon an kote lapolis fin tire yon grenn katouch yon bandi tonbe, pa kite l pase 2, pran manchèt ou fin fè rès travay la. Non pa m se Fouco, mwen te kontan patisipe ansanm avè w nan emisyon sila. Mwen renmen w anpil e pa bliye. Ekri sou 305 731 67 42 donk pou ke ou fè pati de gwoup vip ki ta renmen platfòm tak 509 rive ansanm avèk yon milyon subscriber mwah bizou bizou mwen renmen nou tout ke bondye ki bay lavi a pwotejew